Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon anpil deklarasyon e de reportaj an menm tan men ekoute dabò fòn di ke ansyen solda 400 marozo zo tande byen zo ki li menm kite Ayiti pou ale yon lòt kote men aparaman il se trouve an Repiblik Dominikèn. Li te fè yon pale ansanm avèk Morvan, yon deklarasyon in èd tan e plis konsa. Ebyen fò n di ke sa pa sifi pou Zo paske Zo lage yon voice la de 5 minit. Yon voice tèt chaje. Kote ke li pale avèk mesye 400 mawozo li di yo tanpri souple Debarase zòn nan. Bay zòn nan yon lapè paske li menm lè l te konn ap fonksyone, se pa konsa l te konn ap fonksyone nan zòn nan. Li estime ke mesye sa yo se des oppresseurs, se de nèg ki ap kraze zòn nan nèt, nèg yo pa kite ankenn aktivite fonksyone. Zo di li pare pou pase a laksyon. Men ekoute, gen yon paramèt ki enteresan nan voice Zo a, se ke li apiye ankò, une fois, sur des concepts bibliques. Eske nou konprann nan ki dimansyon nèg yo konnen Bondye egziste? E poutan, kan le mal vyen, yo pa reflechi pou yo fè mal la paske si ou konnen Bondye egziste, aparaman, ou konnen mal la ke depi ou fè l li gen yon retou. Men ekoute, se te sikonstans. Men pou kouwè li la, Zo di li menm, li pare pou l antre nan batay pou kapab sove Kwadèboukè. E si nèg yo pa kanpe nan aktivite sa y ap fè a, ebyen li menm l ap kraze baz la nèt paske gen anpil bagay li pral mete deyò epi baz 400 Mawozo ap depatcha. An n tande zo ansyen sòlda 4 san mawozo. Ti mesye! Ti mesye nou konn kiyès li ye deja. Nou konn a ki moun n ap pale a trè byen. Nou konn vwa sa. A bon li mèt mwen. Nou konn vwa sa trè byen. San limit la, san pitye a, miray la. Nou konn a ki moun nap pale a. Nou konn kiyès nap tande a silvouplè mesye. Moun ki pa enpeche w kaka pa enpeche l pise. Bay bay fonpayizyen yon chans. Twòp jou. Tout twòp jou. Oh! Mesye. Se pa konsa m te konn fè l non mesye. E pa konsa non mesye. E pa konsa m te konn fè l non. E sa k fè nou pèdi m nan? Nou pap janm jwenn mwen ankò menm. Bondye sèl ki ka jwenn mwen. Ay m pito pran bib mwen la m preche levanjil. Matye 11, 28. Venez a mwa vou tous. Humm. Mak 15, vèsè 15 a 16, Ale, ale preche levanjil la moun ki kwè, yo va sove, moun ki pa kwè yo va kondane. Bondye toujou pase nan pami moun ki pi raz yo, pou l pase, pou yo pa kwè, pou yo pèdi. Ebyen, pastè yo. Ou konn ki moun li ye deja. Mesye, nèg 400 mawozo yo delibere kwadèboukè mwen silvouplè debloke wout la. E si n pa debloke wout lan, e si n pa debloke wout lan, m ap met dènye ti kakachat la deyò. Ou wè lè m fin met kakachat la deyò, e w ap sezi wè dcpj pase pran m byen rapid. Epi m pase pran sa, m pase pran sa, m pase pran sa, m pase pran sa. Lè m di sa, sa, sa vle di tout, tout Tout, tout ti chèf m te plase yo, m pase pran yo, epi tou m desann nan dcpj epi baz kraze. Si ke nou pa dakò, bay wout la yon chans pou l fè 5 è la, gran gran gran gran gran gran liv la m ouvè l. Bay peyi yon chans. Jounalis pa kenbe l non, tou lage l. Bay peyi yon chans. Gaspiyay. Bay peyi yon chans. Lamò bay peyi yon chans. Kòlèg bay peyi yon chans. Ti nonm bay peyi a yon chans. Igrèk bay peyi a yon chans. Joel bay peyi a yon chans. Tout sa e chèf yo m ap site la e. Tout sa e chèf zòn yo m ap site la. Bay peyi yon chans. Kiyès ankò? Reziye bay peyi yon chans. Siliman bay peyi yon chans. Mesye m pap m pap site non ankò. Men sèl sa m konnen. E pa djòl cho non m ap fè peyi. peyi m ap fè. Wè sa m di w la? E nou sonje, nou sonje, moun ki konn Bib yo, nou sonje, lè pwofèt Baal la t ap plede bay manti, pi gon vrè pwofèt ki parèt, ki di, men sa Bondye di, men sa Bondye di, lòt pwofèt k ap bay manti a pase yo sa bo, glou! Li di, A, epa w bay, epa w leve men sou pwofèt Bondye a. Li di, Si se manti m bay, ou pral nan lagè, premye fren nan ou menm k ap resevwa l. Mesye, m p ap pale. M p ap pale. Nou te deja wè kòman m t ap sèvi laba a deja. Depi le 6 mwen kite peyi a, nou tou bloke peyi a. E ni tou, M pap vin fè nou anyen non. Depi nou konn konsekans sa yo rele gran liv la vre. Nou konn sa yo rele gran liv la. Nou pa ka pa ri li anmri. Nou pa ka pa kri. Ou wè lè liv sa ouvè. M konnen gan m konnen san san dcpj poko rive sou nou. Ou wè lè gran liv sa ouvè. Jounalis Men mon nèg a yon baton. Ka al kraze baz 400 mawozo. E mwen di w. E mwen di w. E mwen di w. E mwen di w. Mesye. M mande kounya la menm. M mande pou wout la ouvè lib si e pa sa. 5 è tapan m ouvè liv la. E m t ap toujou ouvè liv la wi. Men, men, men, m vle wè siy si nou renmen yon kote li a. Bann frekan. E mwen k ap pale avè nou la. E zanj terès la k ap pale. Ti pa m nan sa moun nan. E li k ap pale. E si w wè nou kite m ta di m fache. Monchè anfen ok mwen fin pale mwen fin pale mwen fin pale sèlman depi ou wè jounalis sa lage odyo sa ki yon sitwayen aletranje bon mwen nimewo a toujou sou pou m ba moun kwadèbouk yon chans e wè pou tout zam antre la kounya la tout zam bèbè kounya la m pral voye fon kout apèl kwadèboukè pou mande pou tout radyo pase sa Pou tout radio pasel Byen rapid byen rapid byen rapid poum di tout chef sa yo mesye si nou renmen yon yon nou pa vle gran liv yon yon ouvè liv espesyal yon yon nou pa vle l ouvè antre tout zam yo tout bagay nèt ke nou kanpe nan silans yo e poum tande ti machin ti machann ti sous yo ti machin malpas yo poum tande tout moun kwadèboukè ap fonksyone e sim pa tande sa la. Sim pa tande sa la m rele 4 map fè yo voye nimewo 4 jounalis bon mwen m ouvè gran liv la e pou yon yon bay definisyon gran liv la pwen ba. Nou pral pèmèt ou tande 4 dosye men se 3 repòtaj epi deklarasyon Emmanuel Macron deklarasyon l te fè nan dat 24 fevriye 2022 pou kapab mande la Russie ekoute ben fò w pa ale nan liy sa men gen anpil moun ki di ke Tout deklarasyon kap fèt la yo se pou du beurre paske Vladimir Poutine avèk euh son misil batize Satan 2 ebyen li pa gen ankenn moun li pè. Li kapab tape Lèzetazini e li kapab tape la Frans. Misil sa se yon misil ki bay tèt chaje. E se sak fè w wè otan kanpe nan kesyon sanksyon. ue kanpe nan kesyon sanksyon. Paske yo konnen, si yo pote boure, pwoblèm. Dabò, eee, yon premye repòtaj ki gen awe ak pozisyon etidyan yo, e ki defwa ap pase nan martisan, pou dir ke se nan anpil difikilte, se tèt chaje. Yo mande leta pou fèr kelke choz. E pi gen yon lòt repòtaj ki konsakre ak batay otorite yo nan gouvènman an, patikilyèman, le ministèr de la jistis e de la sekirite piblik, batay kont kòripsyon eske se pral fasil? Epi twazyèm repòtaj la se konsènan la planification du carnaval de 2022 nan vil Hinche. Epi aprè se sera un petit dossier international avec le discours d'Emmanuel Macron. Etidyan nan Inivèsite Leta ki sòti nan Sid peyi an pou travèse Matisan pa konn ki sen pou yo rele akoz fenomèn ensekirite a notamman nan katye sila yo konsidere kòm lanfè. Sitiyasyon malouk sa a fòse anpil nan etidyan sa yo dòmi nan fakilte respektiv yo paske apre kou yo, yo p ap ka travèse antre Sid peyi an. Nou denonse kondisyon yon pakèt etidyan kamarad nou ap pase nwit yo nan fakilte yo, notamman onivo Faculté de Droit et des Sciences Économiques, e a la fakilte de medsin e de farmasi pou yo jwenn yon fòmil prese prese, ne serès ke pou ebèje etidyan sa yo. Paske l pa nòmal pou an plen venteyinyèm syèk, li ta bon pou nou wè kòman etidyan ap pase nwit yo. Etidyan sa yo ki regwoupe nan non Ann Kanpe mande responsab yo nan rektora Inivèsite Leta pran responsablite yo prese prese Sinon yo pral oblije plante pikèt yo nan jou kap vini la devan rektora a. Nou ba yo yon iltimatòm de 2 semèn, anplis de yon mwa yo te deja fè apre yo soti sikilè sa. Si pa gen anyen ki fèt, nou menm atravè Ann Kanpe, ki regwoupe tout 11 antite nan UEH la, ki gen avèk nou 2 inivèsite prive melanje avèk òganizasyon popilè, enben nap desann nan lari a pou nou ale dirèk dirèk devan rektora a, Pou nou di se twòp atò, etidyan se moun, etidyan pa ka kontinye ap pase nwit yo nan kondisyon ke y ap pase l la. Ensekirite sa ki pa sispann pote ale sitwayen ak sitwayèn anndan peyi an kote chak jou nèg ak zam ap toke kòn yo nan Matisan mete mal alèz etidyan nan inivèsite leta patikilyèman sila yo ki sòti nan gran sid peyi Dayiti. Etidyan sa yo kontinye ap mande gouvènman an pran responsablite l. Nou vle mande ak gouvèneman ki an plas la pou rezoud pwoblèm ensekirite a, notamman kesyon kidnaping nan ki ap gangrene e ki ap apovri popilasyon ayisyèn nan. E se jisteman sèt sitiyasyon densekiritè jeneralize peyi an twouve l lan ki fè ke etidyan sa yo, olye pou y al lakay yo pou yo pa ka tounen nan kou demen si Dye ve, pou yo pèdi kou, sa k ap gen enpak sou sik detid yo a, enben yo prefere rete nan fakilte yo pou yo kapab kontinye avèk sik detid yo deja kòmanse a. Sikui anti-koripsyon 4 inite lit kontre koripsyon lanse jounen jodi a gen ladan l, Ansanb aktè ki nan sistèm jistis la, tankou Lakou Kasasyon, Ministè Jistis ak Sekirite Piblik, Komisè Gouvènman Pòtoprens ak Kwadèboukè, ak jij Kou Dapèl yo. Estrikti sila gen pou misyon prensipal travay ansanm nan nan lide pou pèmèt dosye ki gen pou wè ak koripsyon trete rapidman devan lajistis. Nan diskou l pwononse nan sikonstans lan, Direktè Inite Lit kont Koripsyon an, fè konnen sou 56 dosye enstitisyon an achemine devan enstans jidisyè yo, sèlman 3 nan yo rive jije. Li presize lansman sikui anti-koripsyon an tradi volonte ak angajman Leta ayisyen nan konbat fenomèn koripsyon sou tè papa Desalin nan. Il est évident que la corruption ki détruit les liens sociaux vide les caisses de l'Etat et réduit drastiquement la capacité du gouvernement de la République à prendre en charge les besoins les plus élémentaires de la population contribue fortement à cette descente aux enfers que nous subissons tous. Il est donc venu le moment, par le biais de cette structure formelle, résultat d'une belle synergie entre l'UNCC, le CSPJ et le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, de passer de la parole nan ka d'intervensyon l fè, pandan aktivite si la, Ministèr Jistis ak Sekirite Publik la, Mète Berthoud Orse, lanse yon pinga bay tout komisè gouvènman k ap klase dosye san swit nan pakè yo. Mèt Dorcé presize koripsyon se yon obstak ak bon fonksyonman administrasyon piblik la, nimewo 1 min nimewo 1 ministè jistis ak sekirite piblik la estime se yon obligasyon pou ministè jistis dinamize epi rann efikas tout demach ki vize konbat koripsyon nan peyi a, mais in Qu'en est-il de la volonté de l'avocat qui a rédigé un acte En vous soumettant un acte, vous avez l'obligation de trancher, mais se comporter en paresseux et de dire je classe ensuite, c'est du n'importe quoi et non le droit. C'est à la croisée de cette dichotomie que le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, sur les instructions encore formelles, une répétition abusive sur les instructions formelles du Premier ministre Ariel Henry, s'engage à mettre en place les infrastructures et les moyens de faciliter le travail des organismes engagés dans la lutte contre la corruption Fok nou solinye, Aktivite sila dewoule anba je divès reprezantan enstitisyon ki fè pati sikui anti-koripsyon an, pami yo minis jistis ak sekirite piblik la, reprezantan CSPJ ak pwotektè sitwayen, pou n site sa yo sèlman. Bòs chapant yo sou plas, kèk nan yo ap koupe bwa, kèk lòt ap kloure. Travay konstriksyon stang yo ap vanse nan kad festivite kanavalèsk yo nan vil Ench apati dimanch 27 fevriye k ap vini la. Responsab chantye sila a bay garanti avan dimanch tout bagay ta sipoze pare. Bon nòmalman sa ka pran m 3 3 jou 3 nwit selon aktivite travay selon moun m gen avè m men nan 2 jou egzakteman tankou tout travay sa m fè a e yè Yè anviwon nan demi jounen pou rive jodi a la m gentan rive nan pwen sa. Sa vle di pou plis nan tarif 3 jou m sipoze fini yon stand. Sou yon total 5 stand ki ta dwe konstwi nan espas la, 3 deja kanpe. Sepandan youn nan yo poko fini. Mete sou sa, enstalasyon limyè ak sonorizasyon yo poko fèt sèlman 2 jou avan lansman evenman popilè sila a. Medina Tilus, youn nan responsab lojistik yo, asire popilasyon an li met tèt frèt. Daprè sa l di, ekip la ap debouye l kou mèt Janjak pou tout bagay pare a tan. Si n ap fè kanaval, premye bagay la fò n wè limyè, fò n wè koulè, fò n wè tout bagay sa yo. Paske lè moun nan pase, fò l kapab wè l, ou konprann, fò moun nan kapab wè l nan anbyans l ap ye an. So, m panse ke n ap gen limyè, n ap gen bèl koulè. Lè w pase la, w ap wè se kòm se Channmas ou ye. Bon, m panse samdi, n ap, w ap wè se penti, tout bagay k ap fèt. Paske demen, si Dye ve menm, Nou gen kanaval an des étudiants ke nap fè e nap mete yon cha deyò, m panse ke stand sa ap fini, stand sa aswè la m panse ke sipoze fini vè samdi m panse ke tout bagay ap tèmine. Kanta sa ki gen pou wè ak gwoup mizikal epi bann a pye yo, tout bagay sanse prè si n ka kwè majistra komin nan ki salye devouman senatè Rony Celestin youn nan prensipal moun ki kontribye nan rann fèt popilè sa posib. Estaman Elmetus ap bay kèk detay sou kantite djaz kap prezan pandan l pwofite bay de twa presizyon sou pakou a. Pou pakou la, premye jou a, demaraj la se Le Manguier, se yon otèl ki anba a, Le Manguier, se la tout char yo ap gen pou yo reyini e y ap pase nan Rue Toussaint Louverture ki se gran ri an e answit y ap rive pase devan plas piblik la, monte Yap yo pral kanp yo pral fon ti yap rive nan devan nouvèl katedral Hinche lan. A partir de la yap vire de van on pwen kafou New York pral parèt devan BNC e de BNC yap retounen ankò parèt sou plas la. E gon pral gon poz a dizon yon remiz kote gen de gwoup ki ri ki devan an lap gen poul fon stabilizel bò plas la la a poul bay plezi a popilasyon an. Nou ta kapab di nou kapab genyen antre 4 a 5 gwoup sou pakou la, sou pakou la, pou le premye jou. Ok. Sa ka rive ke se menm kantite gwoup sa yo rete, men sa nou ka di an atandan, pou le premye jou a, nou gen, nou ka gen 5 gwoup konsa k ap defile sou li. An se ki a trait a benn a pye, nou kapab vwazine ant 7 a 10 gwoup konsa. Ok. Benn a pye. Ok. Pou le premye, pou le premye jou. E tout dispozisyon pran deja pou asire sekirite non sèlman gwoup yo e benn a pye yo. Bò kote popilasyon an, anpil sitwayen bat bravo lakontantman pou inisyativ sa a ki daprè yo menm ap pèmèt yo defoule yo Epi mete limyè sou vil la. M kapab di w li pote anpil distraksyon a pa rapò de jèn yo ki anvi ogmante talan yo, kapasite yo tou. M felisite sa tou lakay yo paske yo vrèman kontan de sa k fèt la tou. Epi gen lòt akèy tou, gen lòt moun ki soti lòt kote, yo santi yo nan anbyans yo lakay yo tou. Ou konprann sa m di w la? Sou le plan ekonomi, paske mwen menm m se yon teknisyen, m fè depanaj de selilè e m fè refrijerasyon. E nan moman an tou m kapab di w tou. M jwenn anpil djòb tou. Li enpòtan pou mwen tou lè gen kanaval konsa. Divès lòt estime se pa bon moman pou òganize kanaval nan Ench. Gwoup sitwayen sa a rete kwè otorite yo ta dwe panche sou kèk lòt pwoblèm komin nan ap fè fas, tankou ensekirite, grangou ak pwoblèm enfrastrikti. Bon li pa favorab. Paske peyi vil la tèlman gen lòt pwoblèm pou yo ta regle se pat man kanaval la li rive fèt men m kwè piblik la pa two te swaf kanaval la pase sa. Bon vil la li menm vil la vrèman mizerab nan vil la gen anpil mizè ou pa gen elektrisite nan vil la. Tayen dlo. Nèg k ap fè wout yo, anpil kote kraze poko janm ranje. Wi nan vil la. Kounye a bagay sa yo, yo ta dwe aranje yo avan kanaval la, omwen yo pa fè anyen. N ap raple, kanaval komin Ench lan ap dewoule soti dimanch 27 fevriye pou rive madi premye mas k ap vini la. Françaises, Français, mes chers compatriotes, cette nuit, la Russie a engagé une attaque militaire massive contre l'Ukraine. Ce choix délibéré, qui contrevient à tous les engagements pris par les autorités russes, est une violation de la Charte des Nations Unies et des principes fondateurs de l'ordre européen et international dans cette épreuve. La France se tient aux côtés de l'Ukraine. Je veux saluer le courage et la détermination du président ukrainien, des autorités et du peuple ukrainien. Leur liberté est la nôtre. En reniant sa parole, en refusant la voie diplomatique, en choisissant la guerre, le président Poutine n'a pas seulement attaqué l'Ukraine, il a décidé de bafouer la souveraineté de l'Ukraine. Il a décidé de porter l'atteinte la plus grave à la paix, à la stabilité dans notre Europe depuis des décennies. Nous avions anticipé ensemble cette crise en menant un dialogue exigeant. Et aux côtés de nos alliés et partenaires européens, nous avons tout fait pour l'éviter. Elle est là et nous sommes prêts. À cet acte de guerre, nous répondrons sans faiblesse, avec sang-froid, détermination et unité. Nous prendrons des décisions lors du G7 cet après-midi, du Conseil européen qui se tiendra ce soir à Bruxelles et du sommet de l'OTAN qui se tiendra dans les prochaines heures. Nous appuierons l'Ukraine sans hésiter et nous prendrons toutes nos responsabilités pour protéger la souveraineté et la sécurité de nos alliés européens. Mes chers compatriotes, les événements de cette nuit sont un tournant dans l'histoire de l'Europe et de notre pays. Ils auront des conséquences durables, profondes, sur nos vies. Ils auront des conséquences sur la géopolitique de notre continent. Et nous saurons ensemble y répondre. Je veux vous dire ma détermination à vous protéger sans relâche, protéger nos compatriotes exposés en Ukraine, protéger tous les Français et prendre les décisions qui s'imposeront quant aux conséquences directes et indirectes de cette crise. En ces heures troubles, où renaissent les fantômes du passé et où les manipulations seront nombreuses, ne cédons rien de notre unité. Unité autour de nos principes de liberté, de souveraineté et de démocratie. Ces principes nous ont fait et continuent de nous tenir ensemble. Un message de ma part sera prononcé demain au Parlement et je reviendrai vers vous dans les heures qui viennent afin de vous tenir informé de l'évolution de la situation et des décisions que je serai amené à prendre. Vive la République et vive la France.